Bonjou, bonswa la fami, nou kontan antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nou pa pale anpil nan emisyon sila puiske eh, gagner euh, de longues déclarations dans cadre émission ça. Mais d'abord, le tweet du fils du président de la République Joverlin Moïse qui les même montré li un peu lassé de voir que enquête là et eh bien pourquoi ka abouti à rien jusqu'à présent et eh bien à travers ce tweet, à demander demander justice pour papali. Mwen ekoute, euh, madame, ansyen prezidant Peyi Dayiti, Jean-Claude Duvalier ki se Michèle Bennet, elle a adressé une correspondance à Joverlein Moïse, ban m li pou nou men je vais pas mettre sa foto paske e sa li dwe e sèvi kòm yon bagay pèsonèl. Se sa li di nan lèt la. Etan ke manman pitit mwen eh, plase mwen bò kote w nan tristès ou ya. Etan ke sitwayèn, ebyen fòk jistis rann ak papa w. Nèg yo asasine sovajman. Fòk jistis tou rann nan peyi Dayiti se yon konplo ak ramifikasyon lokal, entènasyonal, koupab yo dwe pini e sesi sevèman. Bèlmè w Martine Moïse, prensipal temwen asasina papa w dwe pale e dwe di franchman sa ki pase nan lannwit lan. Temwanyaj li a enpòtan anpil pou bezwen ankèt la. Mwen konseye w pou kapab konstitye w an pati sivil Pou jwenn aksè ak dosye sa, pote plent pou w nan asistans ak pèsòn an danje e asasina kont sila yo ki ki te an pòst nan moman dram sila a e sila yo ki te gen responsabilite pou pwoteje papa w. Premye Minis, Minis Jistis, pnh, Minis Enteryè, Minis Defans, yo tout genyen eksplikasyon pou yo bay. Moun sa yo pa menm genyen desans pou yo ta kapab demisyone. Wont pou la repiblik. Joverlin ou se ene fanmi an. Se dwa w genyen pou mande jistis pou papa w men sitou se yon devwa pou konnen verite sou konsekans lanmò sila a. Pou dinyite nou kòm pèp, nou vle pou jistis rann e konnen anfen otè entelektyèl krim sila. Peyi nou an bezwen jwenn fyète li. Bon kouraj jenòm! ou pa sèl Bondye beni w. Sa se lèt Michèle Benette, ansyèn premyè dam ekri ak Jo Verlin, Jo Verlin enpe lase paske jistis jiska prezan poko ka rann donk ankèt la li menm li mache avèk anpil lantè. Mentenan li te fè yon premye deklarasyon, deklarasyon pou akize anpil moun kòm pa egzanp Reginald Boulos, Dimitri Vob, Men li te pale de parenn Jovenel Moise. On avait insisté sou kestyon sila a, li pat vle bay verite. Son non se Gabriel Fortuné. Yon lòt fwa Gabriel Fortuné tounen avèk tèm parenn nan. Chak moun kapab eseye fè kòmantè pa yo. Chak moun kapab eseye gade yon moun. Men pou Gabriel Fortuné, ebyen parenn sa a li konplis. Depi kèlke zane yo bay politika yo Kòb, les politichiens, politika ou politichyen, les kolabo nos politichiens. Se pa sèlman de lopozisyon, du pouvoir et de l'opposition. Jodi a fò nou wè klè, pèp ayisyen, sa k pase a. Jovenel nan kontradiksyon li l fè nou wè klè. Se sa pou nou retni nan sa k pase a. Nan kontradiksyon ke l t ap benyen an, Li fè nou wè klè. Men ènmi nou. Jodi a nou konn ènmi nou. Eske Jovenel ap gen jistis? Souhaitons-le. Men nou konnen se pa sa, sa pa nan tradisyon nou. Sa pa nan tradisyon nou. E si moun te abitye gen jistis, E si jounel te fè ase pou ba moun jistis petèt nèg yo pa tap ka rive nan chanm se pa non sèlman jovenel pat bay sekirite li pat ba tèt li sekirite tou li te konprann parenn li te responsab sekirite l li te toujou konprann parenn li te responsab sekirite l li peye sa chè ankò yn fwa. M pwofite de okazyon sa a pou m di nou sa k ap fèt la an Ayiti jiskaprezan se pa politik li ye. Nou tiye politik la deja. Nou tiye politik la deja, lamò Jovenel se konsekans lan. Tout moun ki mouri avan Jovenel yo Ougan Alexandre. Ann tande. An nan yon jou. Men nan kad yon entèpelasyon yon moun ki mouri, ou ka fè l a nenpòt kèl moman. E m gen yon bagay ke m t ap tande yon moun t ap pale, mwen twouve ke yo fè yon erè la, lè moun nan mouri tou, fòk rad ki te sou li a, vètman ki te sou li a ki benyen avèk san oubyen m pa konnen sa l ye a, kèlkeswa jan sa ye a, paran gen bagay ke yo kapab fè avè l sur le plan mistik ki kapab yon enstriman pou yo. Mwen p ap di ki sa. Men, kanta pou afè moun yo entèpele, lè w rele yon moun ki fin mouri, moun nan gen pou l parèt, ou p ap wè l li menm. Ou fè entèpelasyon sa a nan yon kote ki nwa, ki sonb. Lè ou entèpele l. Ou pa ka rele l lajounen. Fòk se kote a. Fòk kote a sonb. Non, fò lajounen. Nan fènwa. Nan fènwa. Lè ou rele l, ou di l, Jozèf, èske se ou? Li di ou wi. Men wi l ap di ou la, se pa wi mwen menm m ap pale avè w la. Li pa gen enèji. Se yon moun kòmsi m ta di w k ap fòse pale. Pale avèk tout, kouman ta ka di sa, se tankou m ta di w se yon moun ki prèske, ki pral remouri ankò, men se avèk anpil difikilte l ap pale. Li kapab reponn ou, li di w wi, e wi sa ap pran tan wi, lè l fin di li, l ap di w mwen. te atake pa entèl, oubyen se entèl ki fon espedisyon pou mwen sa rive la. Men moun ki mouri a pap gen kapasite pou l pale pandan 10, pandan 15 minit. Li pap ka ba w detay sou tout moun, konplis, otè, otè entelektyèl nan Vabal Bò. Pou l di aprè lamou te atake m, Te gen Balbito, te gen Dimitri, te gen Jacques. Pou l ba w tout detay, senaryo. Mezanmi, non, non, non, non, non, Fabio pa fè sa. Non, non, non. Mwen menm m ap di w sa. M pa bezwen onè. Onè pa m nan li la deja. Mwen kwè nan gran achitèk de linivè. Men, chak fwa moun yo di bagay sa, y ap kreye yon pwoblèm. Moun ou rele a. Ou konn konbyen ou konn konbyen pawòl li dwe di? Li dwe di twa oubyen sèt, se dènye chif la. Se pa yon moun ki gen pou l pale w de ti Jozèf, de ti Michèl, de ti Jera, non, se pa Li li pap pale w pou l di w m ale se pou n pran swen timoun yo mwen, swen manman m pou mwen eksetera veye je gade li pa ba w detay. Si m byen konprann se yon fas a fas? Mezanmi non! Moun sa k ap pale a, ban m di w. Nèg yo konn itilize yon fòmil, teknik, yo fè yon moun kache yon kote, ou menm ki met lajan atè, lè w al rele yon moun pou entèpele l nan Govi, anpi moun sa a te tèlman konn vwa moun ki mouri a, li gen tan byen fè repetisyon pou sa, epi li pale tankou wè se moun nan. Men frè, moun ki mouri a. Lè pou l pale, l ap pran tan. Lè l fin di yon pawòl, ou gen pou wè 60 segond kapab pase l ap trennen. Se avèk anpil difikilte pou w menm retni sa l di an. Tande m byen wi! Lè sa l fin di sa, l ap di w vwala. Men sa k rive. Ou rele l ankò, li menm ankò. Ou gen pou wè, ou konn kòman, kòman moun k ap pale, w ap fè entèpelasyon kòman l ye. Ou konn wè yon moun ki vle trepase men ki gon dènye bagay l ap di avèk anpil difikilte. Se t egzakteman sa. Men moun nan p ap gen kapasite pou l di w se te Michel ki te atake m. Epi fè yo, fòk yo fè trèzatansyon. Kat moun kapab lapide yon moun. Dis moun kapab lage kout baton. Li pa site non dis moun nan. Sou dis moun kapab lage kout baton sou moun sa k pral mouri a. Men m ta renmen oditè, telespektatè retni sa. Nan dis moun nan son sèl k ap tiye l. Otè prensipal la. Son sèl moun k ap tiye l. Kijan son sèl moun k ap tiye l? Lè dis moun ap bay kout baton ansanm. Son sèl kout baton kap kout bat. Non chèf dòkès. Se sak te pran desizyon an li mennen lòt yo, se li k tiye moun yo. Lòt yo menm se ede yo vin ede nan reyalizasyon sal bezwen sa. Sa se youn men map baw egzanp byen senp. Meton bèt atè a la epi 10 moun ap bal kout baton. Eske ou konnen malgre 10 moun ap bal kout baton ou konnen son sèl kap tiyel? Sak fè son sèl kap tiye li se paske on sèl sa se nan menn kou mòtèl la dènye kou an kou ki kou ki ded la. Se li menm ki responsab tout sa ki pa bon yo. E gen de lè yo konn di kadav lan ou ka itilize l pou w bay yon replik. Pa egzanp, si w gen fanm ou yo tiye, ou gen kadav lan, ou ka bay yon replik, ranje mò, m konn tande y ap di bagay sa yo. E nan sèkèy la gen de bagay yo fè, yo mete tout moun deyò, gen yon bagay yo mete ladan l. Gen de lè m konn tande yo rapòte m ke yo konn mete yon kouto nan men longè katchapika nan pou pou al pou mwen al fè kisa. Sa m bezwen konnen detay sa yo. Men konsa tou gen de ka, pa egzanp resamman te gen de gen de polisye ou sonje ki te mouri nan vilaj epi gen youn nan mesye yo te di yo p ap bay li pou ki rezon pou yo pa al fè mistik avè l. Èske lè w gen kadav lan ou ka plis reyalize yon operasyon mistik? m ta kapab di, pou pou reponn avèk sa k te rive an, oubyen lè w pa genyen ditou sa k ka rive la nan de ka sa yo? Epi kesyon kouto met nan men m, èske l efikas vre? Èske mò a fè dega vre? E kesyon an li wi. Se pap ou pap vrèman bezwen kadav la. Men rad ki sou kadav la, san ki ladann nan, Gen anpil bagay ki kapab fèt. Dakò, sa se ka sa a. Premye eleman, m dakò. E si w pa jwenn kadav la, yo jete kadav la? E menm si w pa jwenn kadav la, moun sa k mouri a, ou kapab entèpele l. Ou kapab entèpele l nan yon lye ki si, pa fwa ou, pa konfyans ou. ou ka mandel fè vanjans wap wè se sak fè mesye kap komèt ak sa yo yo toujou mete yo an dyab paske yo atann ke a nenpòt kèl moman yap viktim. Bagay yo anpil la fami antouka bagay yo anpil eske mèsenè yo yo arete yo voye nan prizon moun ki nan prizon yo deja ebyen se fini sur le dossier de Jovenel Moïse.